Depi lè m fèt m ap grandi, m poko janm wè nasyon renmen fè mache nwè pase Ayisyen. Nan nenpòt lòt peyi ou rive sou latè, yo di w la a gon restoran Ayisyen wi, ou mèt aranje kò w, se li k pi chè nan zòn nan. E lè w rive anndan l, sèl Ayisyen ou wè wi. men se li k pi chè. Tout moun ap batay pou yo bon sou yon lòt gwoup moun ki nan menm sitiyasyon ansanm avè yo. Twa kawotchou ap boule devan la, Ayisyen ki nan zòn nan ki gen yon ti boutik, li gen tan mete 50 goud sou ti mamit diri a rapid. Pwodui gen tan monte. Tandiske, moun sa yo k ap manifeste, sa k ap boule kawotchou a, nan menm sitiyasyon ansanm avè l. Men, dènye kouk pou touye koukou a, sa ki fè m sezi jounen jodi a, pèp ayisyen, s on post mwen wè sou Facebook. O o! Pou wè ki kote yon kay ye nan peyi Dayiti. Eyy! Kòman kay la prezante, epi pri kay la. Kay la pi chè pase yon kay Ozetazini Damerik. Bon, si se mwen menm k ap di ou ka pa kwè, men m pral pèmèt ou viv reyalite a. Ou mèt rale chèz ou. Anfen, yo detente Izo wi, ou pa t konn sa? Tout vizaj misye parèt. Misye ap fè videyo, san kagoul. Monchè, lapolis la, ou gen bagay nan men w. Byen idantifye, byen parèt pèp ayisyen. M pral pèmèt ou gade yon videyo. Rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye. Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Maten an nou te prezante w yon ti kont, e kont sa ki se te Depi ou pile m, ou pa ka pa bwate. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se poupou. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Menm la. Epi pran m. Menm la, pran m. Pa ezite. Kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Frèz e sè byeneme, jan ke m te di ou mwen poko janm wè nasyon renmen fè mache nwè pase nasyon ayisyèn nan. Non. Mwen poko janm wè nasyon renmen koupe kou frèl, koupe kou sèl pase yon ayisyen. Tout moun ap batay pou yo bon sou yon lòt ki nan menm pozisyon ansanm ak yo. Frèz e sè byen eme, pandan map pase sou Facebook, mal tonbe sou pòs sa. Se mesye Johnson Napoléon ki lagel. Gade imaj sa ansanm avèm. Ou wè son bèl ti kay pa vre? On ti kay serye. On ti kay nòmal. Bon ti bagay. Ebyen, ti kay sa a, frèz e sè, li nan zòn Texas o Zetazini Damerik. Tande byen. Tande byen m vle w konprann. Ti kay la byen nice, byen pentire. Pakin fèmen. Bèl ti bagay. Ou wè son bèl ti kay. Donk nan peyi dayiti. Yon kay konsa pèp ayisyen. Imajine kantite lajan wap bezwen pou ke wach ton ti kay konsa. 1 milyon dola. 2 milyon dola. 500 mil dola. 700 mil dola. Ebyen kay sa a ki nan zòn Texas, li koute 150 mil dola. Tande byen, 150 mil dola. Biden vèt, ti konpran. E pi, lò w ale kay sa a, gade byen pèp Ayisyen. Gade kay sa a, gade imaj sa. Sa a, se nan peyi Dayiti nou tonbe. Wap gade kay sa ou konn konbe yo mete pou vann? 150 mil dola ameriken. 150 mil dola. Ki kote li ye silvouplè? Li nan zòn mòn wouj o kap ayisyen. 150 mil dola. Bon. Lè ke w ap pase imaj, la a m te kapab di se kizin nan. Kizin konfò modèn wi. Ha ha ha! Pou 150 mil dola. W ap pase toujou, w al tonbe, ebyen nan lakou a sou kote kay la. Gade kòman fenèt yo monte pèp ayisyen. 150 mil dola. Ay baryè kay la 150 mil dola. Epi wal tonbe sou dènye imaj sa a, sa se douch kay la pou 150 mil dola. 150 mil dola pèp ayisyen. Men ede m konprann. M poko janm wè yon peyi konsa, anyen pap mache ladan men tout bagay chè. Gade ki egzanp m pran ansanm avè w wi, yon kay ozetazini 150 mil dola gade kòman l prezante. Gen zòn kay pi chè, gen zòn menm yon apateman w pa p jwenn nan 150 mil dola. Men gen kèk zòn w ap jwenn bèl ti kay. Nan pri sa. Men, lè w pran l pa rapò ansanm avèk peyi Dayiti, men gade kay pou 150 mil dola. Kay la pa byen konstwi. Li pa dwat. Sou ki kritè, sou ki baz li koute 150 mil dola. Donk, frè se sè byen eme, gen yon bagay m vle w konprann. Dèfwa gen de moun ki nan menm sitiyasyon avè w men li bezwen chay sou ou. Bon m di w yon bagay. Ou poko janm ale nan yon restoran ayisyen, kite m eksplike w sa. Kèlkeswa kote ou ye nan mond lan. Rive w rive nan restoran ayisyen an. ou te kapab di se la ou te kapab jwenn pi bon akèy. Paske se moun ou konnen nou soti nan menm peyi se menm vye peyizan. Yo pa respekte moun. Yo pa respekte moun. Ou ka sezi wè ou chita lakay ou nan nenpòt peyi wi. Ou chita lakay ou. Ou fon kòmand manje. Nan laplipa restoran ayisyen, kèlkeswa peyi a, se kòmsi se rès manje dòmi an yo al chèche, yo chofe, mete nan bagay voye ba ou yo san respè pou moun. Tandiske, lòt nasyon an pap janm fè yon bagay konsa. Li pap fè l paske l konnen chak grenn kliyan l pèdi. Se defisi ke l fè. Chak jou l ap batay pi plis pou l bay yon pi bon sèvis toujou. Sa konn rive ou voye achte bouyon. O o! M raple m yon lè, m t al achte yon bouyon yon kote, yon restoran, m pa bezwen di ki kote. Frèzesè byeneme, nou rive n ap achte bouyon an, lè n rantre nan restoran an, pil chèz kraze epi nou wè 3 grenn moun anndan pa gen moun ki chita men nou pa konn zòn nan se di yo di nou la konn vann bouyon kòm etan done nou konnen manje lakay gon lòt gou lè se ayisyen k fèl gon lòt gou nap chèche yon ti savè lokal ti konpran rive n rive nan restoran pèp ayisyen Nou jwenn pil chèz yo kraze se te nou 2 k t alè. Chèz kraze bay sa yo. Yo mande nou pou kantite kòb nou vle nou di men pou kantite kòb. Lè nou fin di men kantite kòb la nou di men non men se ke pla gon pri. Yo di nou nou ka achte pou kantite kòb a pati de tan pou rive tan. Nou di pa gen pwoblèm ban nou pou tan. Yon pirèks yo. Lè yo fin rale l, yo ap mete bouyon. W ap gade bout bòy yo, si yo ba w kout li, w ap blese. Mwen a moun ki ta ale a, l gade m, m gade l. Kounya la, pandan nou chita, epi m di mwen menm, kriz boulit mwen, m ap kouri m pa pran manje sa. M ap kouri m pa pran manje a non. Lòt la di, ok. Bagay fin chofe. Epi m wè gon seri de ti po yo mete yo. Yo ap vide bouyon nan peti po pou yo kouvri. Gon lòt li di al chèche sachè pou mwen dèyè a. Pou yo mare bouyon an. Pou yo bay lè de peti kochon ki vin achte nan men yo. E pi Lè dam nan di nou bouyon an prè wi M di madame talè Se pa bouyon mwen Se pa sa mwen tap chofe a Li di m wi men gen bouyon donk ou konnen lè se resto ou genyen E ou si wap plede jete jete manje yo wap fè defisi donk nou konsève yo dèfwa tout pa fin vann men li pa gran M di madame M pa kab vin achte yon manje nan restoran epi m ap vin pran yon rès manje dòmi nan men w non. Konbyen tan l gen nan frigo a? Konbyen tan l genyen nan glas? M di, men ta, konsa pou n ap ranse ansanm avè figi moun? Sa vle di, si yon moun chita lakay li, li rele nou, li pase yon kòmand, sa vle di, se vye bagay yo menm n ap ranmase boure nan bòl pou voye ba li? M di, men sa pa fè sans. Kòman w t ap santi w si m te gen yon restoran epi m vin achte yon manje m wè se yon manje chofe ou pral m pral vann ou èske w t ap pran l nan men m? M di mete w nan pozisyon an pou w wè. Ou genlè pa konprann lè yon bòy dòmi sa l tounen. E tankoun pat li ye, bay la, wap manje l lap kole nan danw wi. Lakay ou cho fon bouyon ou wè boy la gade non, li pèdi sans li epi kounya la, m pral pran bouyon, m pa konn konbyen tan l genyen depi l anndan yon frigo lap vale glas, epi m pral pran l m boure l nan vant mwen. M di konbyen moun nou fè jan de betiz sa. Si nou pa ka fon bagay, di nou pa kapab. Nan koripsyon an, nan sak pa bon an. Ayisyen an toujou bezwen pou w soutni l. Machann nan gon mòd l ap fè fritay. Luil la nwe pase luil k ap soti anndan motè ki gen pwoblèm. Li p ap jete luil la. Li kontinye ap fri ladan. Luil la nwe, luil la sal. Si l jete l ebyen kòman l pral fè fri rès vyann nan? Men se kwa listwa? Se nou k pou revòlte kont jan de betiz sa yo. Lè w moun gon kay konsa, bagay la sal, bagay la lèd, bagay la nan movèz eta, epi pri a. Men sa sa vle di? Kiyès k ap achte yon tenten konsa nan men w? Gen de sou chantye ou konn rive, kay la poko fini men ou wè bote a. Ou wè kòmsi sa k ap fèt la li vo lajan an. Men lè w pran yon bagay konsa mezanmi, di m byen, di m byen èske, èske tout moun konn vòlè? Tout moun pa konn vòlè, gen moun se redi yo redi yo fè lajan. M gen enpresyon se paske nou pa abitye avèk bèl bagay. Ki fè ke gon seri de moun kap ban nou zannana pou pengwen. Gon seri de kay moun ap rete la deyò Pòtoprens m fè oh! Non, 7 fwa 77 fwa, m prefere ret lakay mwen an pwovens, m pap vin rete la. On ti kounouk chanm kay pou konbyen mil dola? On ti kounouk chanm kay? Pa gen dlo. Pa gen kouran. Zòn nan gade non yon ti jan tèt anba. Rigòl dlo sal. Moun yo ap mal viv. E dèfwa, konn gon twalèt nan kay la pèp ayisyen. Lè w tande fòs laplen, mèt kay la pa janm pran responsabilite pou ke li fè debarase fòs la. W ap poupou anlè, bagay la ret bloke. W ap viv a poupou. Mezanmi, 150 mil dola! Ou pral peye raketè. Ou pral peye notè. A la traka papa. Sou ki baz. Gon seri de kay kap konstwi nan peyi da iti m fè me zanmi. Pa gen leta non pè pa iti. Pa gen yon sanp de prensip ki etabli ki di men koman tel zon sipoze konstwi. Men koman sipoze konstwi nan tel zon. Jodi a moun sa deside l konstwi la l konstwi la l fini. Nou fè sa nou vle. Nou lage nan sav lan. Pa gen okenn moun k ap reflechi podyab nèg ki nan Leta yo menm se vòlè y ap vòlè pou yo achte gwo kay senksan mil, sètsan mil nan twa semèn. Y ap vòlè pou yo al achte bèl kay nan lòt peyi men yo pa wè menm jan ou menm jan ou wè lòt peyi a gen bèl kay y genyen sistèm kouran ki tou enstale dlo tout bagay nèt ladan. Ebyen son tan. Sitwayen nan peyi sa te pèdi. Se chita yo te chita pou yo aprann. Dirijan nan peyi a se envèsti l te envèsti nan moun pou l gen de teknisyen, pou l gen de elektrisyen, pou l gen de plonbye, pou l gen bon enjenyè sivil, pou l genyen bon achitèk, moun ki kapab gade nou fè bèl dizay. trase bèl plan, epi kounya la a, ou di men sa wap bezwen, men sa wap bezwen, men tèl bòs vini l fè sa, tèl bòs vini l fè sa, lè kay la kanpe, ou wè s on kay. Frèz e sè byeneme, lè m di ke nou pa pwodui nan peyi a, nou dwe panse se blag. Bon m di yon lòt bagay ankò. Ou konn rete nan yon zòn, epi, twa kawotchou ap boule devan. Rapidman, moun ki gen boutik nan zòn nan, ou konn sa l fè? Ti mamit diri a ki te vann 75 goud, li gen tan mete 50 goud sou li. Li gen tan pase 50 goud sou li lontan. Sa vle di ti mamit diri a gen tan vann 125 goud. Lè w al achte l, ou te konnen ou te debake a 125 goud. wap achte yon ti mamit diri, ap rete 50 goud, wap achte yon ti epis, wap achte yon makaranson, wap achte yon glòs lwil, epi pou al distrè w lakay ou. Lè w vini l di w, a, bagay la monte wi, pitit ou pa tande peyi a bloke, tout bagay gen tan monte wi, bagay gen tan chè. Ki bò, yon malere ki nan menm sitiyasyon ansanm avè w, gade nou wap peze kou l. Bon m esplike w kòman pwodui monte nan peyi Dayiti. Ou sipoze vann li 100 goud. W ap fè 50 goud sou li. Eske ou konprann? De fwa tou, ou konn achte 3 kòn fleks pou 200 goud. Si w achte 3 pou 200 goud pèp ayisyen, w al vann chak a 100 goud, w ap fè on grenn sou li. Men si w achte 3 pèp ayisyen pou 200 goud epi w al vann chak grenn a 30 dola, w al vann chak grenn a 30 dola fè 90 dola. Gade ki kantite kòb ou fè sou li. Pa bliye! Moun kap vann an gwo a, gwo boujwa gwo milat yo, ou pap bon sou yo. Premye bagay pou konnen nan peyi dayiti, rezon ki fè pwodwi ap plede monte monte, se paske nou pa onèt ansanm avèk pwòp tèt nou. Lè ke. Ou al achte 3 Corn Flakes la pou 200 goud epi ou al vann li a 30 dola. Mesye kanlè kap vann an gwo a, gentan gen nouvèl konbyen l vann atè nan lari a. Eske ou konprann? Lè yo gen nouvèl konbyen lap vann atè nan lari a, yon sèl kout fil pase. Alo? Pa genyen l sou mache a. Depi se sak te gen, tout gentan fin pase. Knya tèt tout moun cho yo ap chèche corn flakes, gon rate. Gen la, li nan depo. Se peye yo ap fè w peye sa w ap fè a. Ebyen frèz e sè byeneme sa ki pral pase lè konsa. Moun ki konn al ap al achte pou yo mete nan depo pou yo al vann pa 3 pa 6. Pa bliye yo menm yo vann pa kès. Gen moun ki pral vann plis an detay toujou. Jiskaske moun ki rive achte bwat la oubyen sak la pou l al vann pa mamit, pa ti mamit etsetera. Ou konprann. Donk, lè kon menm ou vin achte kònflèks la, yo di w konsa, Li chè depi lòt bò a. 30 dola, 3 pou 90. Anba fòse n ka ba w 3 pou 80. Èske ou konprann? Donk, nan pri ou te vle l la, yo mete l la pou ou. Li di, e men, e ka vann 3 pou 80. Hum, 3 pou 90, men, nou ka baw 3 pou 80. Men, pou nou ba ou l, fòk ke ou gen tan fè depo a depi 8 jou davans. 8 jou davans fò fè depo. Kounye ou menm, li tèlman vin ra sou mache a, ou fè depo. Se lajan ou sot fè a, yo krip! Yo rale l nan men w. Lè w panse w bon, ou t ap souse lòt moun ki sanble avè w la, epi yo menm yo rale l nan men w. Kounye a di m konbyen ou pral vann li. Eksplike m kòman ou pral vann li. Tank w ap monte l, yo menm yo rip! Yo kreye yon rate epi yo blap! Yo monte pri a. Ou raple ou konbyen Prestige tap vann? Ebyen, se nan monte monte nan lari a fè mache nwè, fè mache nwè, m ap batay pou m bon sou ou, pou m m achte l tan. Ebyen, lè m achte l tan, sa ki pral pase kounye a la, m pa vle vann li tan epi sa w tande a n ap monte l, n ap monte l, n ap monte l, epi voup li vin rive nan wotè l ye la jounen jodi a. E lè yo bay l ou konn kòman? Lè yo fin di w li ra, epi ou rele yon lòt machann ou di, a, m jwenn yon ti brase wi, m jwenn yon ti kònflèks la wi, men kantite l. Monchè m pa ka di w non, men kòman m pran l? Paske, moun li te rele, li fè kòmand la, li di pa di moun si w jwenn l non, paske mwen m san bare di m ye la, son ti bagay m ap genyen pou m lage nan men w. Lè yon lòt rele l tou, l di l menm bagay la. Yon lòt rele l, l di l menm bagay la. Vle di, Aktè a, antre nou, yo lage nou nan konfizyon, tandiske yo konnen sa yo ap regle. Donk, frè e sè byeneme, se sa k fè m konn souvan di nou, lè ke gon manifestasyon k ap fèt, gon pil moun ki fwoustre ki soti, Lè w ap kraze, se zafè moun ki sanble avè w lè w kraze. Lè w wè ou fè plis pase 36 lane, se mòd manifestasyon sa w ap fè. Yo pa janm pote fwi, fò w chanje fizi w depol. Fò w manifeste yon lòt fason. Fò ke ou manifeste nan lòt fason. E sonje sa m te di nou, lè ke ou genyen enstitisyon. Lòt lè ke w gen palè d'jistis tout la sent jounen kap plede kase. Met kamera ladan. Kounye a la w pral di m konsa, desizyon pou mete kamera ladan, li pap pase paske zòt pap vle. Men w prefere al manifeste kont kòripsyon. Tandiske w konnen ki sa ka bay rezilta, olye w batay, olye w travay pou fè l pase pou jwenn rezilta, men w. Ou kite sak pou fèt la, ou al manifeste kont kòripsyon, epi tout moun ki anlè a son bann kòriptè, di m kisa yo pral fè pou ou? Lave men siye atè, e lè w soti, ou pral manifeste a, ou fache, ou frustre paske ou swaf lajistis, ebyen sa w fè, ou kraze yon ba, ou kraze biznis yon moun ki frustre nan lari a menm jan ansanm avè w tou. Sa pa fè sans. Donk, si nou, nou pa onèt ansanm avèk tèt nou, kiyès ki pral onèt ansanm avè nou? Twa kawotchou ap boule, ou prè pou w pase monte. Non, sa w ap fè a, ou pa, ou pa prè pou w bay yon frè yon bon sèvis. Yon kay ou genyen, w ap fè yon frè ou peye l pri l pa vo. Sa k pase w ap batay pou w rive rapid sou yon moun ki nan menm pozisyon ansanm avè w non, pap ka pase vre. Pase ki kote w, ki kote, ki pwogrè w pral fè? Lè ke ou nan mitan yon pakèt bann moun pòv, se moun pòv sa yo w ap souse pou jwenn yon ti bagay, Ou pap ka pase vreman paske ou pap ka kite milye a pou ale yon lot kote, pou ale evolye. Paske se pa travay ou tap travay vreman. Men se yon ekip moun ou tap souse. Si non pep ayisyen, san politik, neg ki nan dosye, senate, depite, majistra, ki nan politik depi 1900 jamen, apre ke yo soti nan yon pos, Yo ta vin devnw bagay demen. Ou ta wè ki sa yo, ou ta wè ki sa yo reyalize nan lavi yo. Men w pa wè se, yo toujou rete la, yo ap batay. Lè gen pouvwa, yo ap kouri pou jwenn tranzisyon. Lè gen tranzisyon, yo ap batay pou jwenn pouvwa. Donk, se yon pas li ye. Se paske moun sa yo la se pou yon travay yo ap fè vrèman. Men se souse yo ap souse. Se sèl la pou yo rete pou yo souse. Pa gen anyen w ap ka fè. Men lè ou rete nan yon lokalite, se gran nèg sèlman k ladan, ou pral reflechi an milyonè tou. Milyonè yo ap detenn sou ou ap fè efò. Dizyèm grenn milyonè a se pral ou. Preferew pòv nan mitan milyonè yo olyew milyonè nan mitan pòv yo. Ou pa milyonè son pòv ou ye tou. Paske se moun ki nan sektè se de pakèt yon bann pòv ou viv. Se yon ekip pòv wap souse pou monte. Donk jou pòv sa yo pa la ankò wap tonbe. Paske se pa travay ou tap travay men se souse ou tap souse. Menm jan pa bò isit m toujou di nou. Jou nou deside fè peyi, jou nou deside respekte la konstitisyon, jou nou deside respekte tout sa ke n ekri, gon seri de moun yo ap rete yo disparèt dan la nati. Wap mande kote yo, kot yo pase, kote entèl, kote entèl, kote entèl ou pap tande yo. Paske yo pap ka viv son ekip bann, son ekip bann parazit yo ye. Yo pap kapab reziste pa rapò ak sak pral pase a. Menm jan, jou gen travay nan peyi Dayiti, gon seri de Ayisyen ki konn toujou ap rele anmwey, mwen bezwen travay, yo pap ka travay. Jou nou deside konstwi nan peyi Dayiti, gon seri de Ayisyen ki pap ka viv. Paskew pa abitye ansanm avèk bèl bagay pèp ayisyen. Sak salte a e la pou yo rete. Menm jan tou gon seri de gwo towo cheve kalalou nap rele yo bòs, nap rele yo patwon, nap rele yo òm dafè yo pap ka rete nan peyi dayiti pase se fatra ki kenbe yo. Jou pa gen fatra pèp ayisyen yo pap ka viv. Jou Ayiti pran ray devlopman, gon seri de moun ki nan peyi a, ki gen pil gwo biznis a goch a dwat, e ou ap rete on maten, ou ap just rete on maten kon sa ou pa tande yo. Ou pa konn ki kote yo fè. Jou moun la salin deside pran on pèl, yo pran on bourèt, yo pran on bale pou netwaye bò la kay yo, gon seri de moun nou konn ap gade, cheve kalalou kap pase nan bèl machin kap rantre nan gwo izin bò lanmè a, ki plen fatra, poupou, kochon, tout mele ansanm, ou pap wè moun sa yo ankò. Pase se fatra ak kenbe yo. Se salte ak kenbe yo. Se de virus yo ye. Jou n deside bale, jou n deside propte, moun sa yo pap tande yo. Jou n deside fè peyi, goun seri de nèg nap rele majistra, Majistra, chèr jij, onorab, nou pa p tande yo ankò, pase se kòripsyon an kenbe yo. Se sou kòripsyon yo kanpe, men yo pa kanpe, yo pa fèm vrèman, m te kapab di son ekip bann blòk sou pay yo ye. Gade je nou pèp ayisyen, ou genlè pa konprann, mèt ou nan dimansyon pou konprann sa m ap di w la la. Donk, lè ke w ap souse. Yon bann moun ki nan menm nivo ansanm avè w. Ou panse w pi wo. Tandiske se ponyèt yo w ap kase. Jou w pa jwenn yo pou w kase ponyèt yo ankò, ou pa fouti yon mèd nan lavi w, w ap tonbe. Sinon, yon dwòg dilè Tout jounen kap fè dil pèp ayisyen. Jou l pa jwenn kote pou l fè dil li ta ret milyonè. Li ta ret milyonè. Ou poko janm wè koman dwòg dilè fini. Moun nan te gen gwo kòb kap pase nan men l. Ti monnen pa enterese l. Gwo bout tonton lajan. Apre sa la fou. Pase ou pa jwenn kote. Kou lwa yo ankon pa egziste. Swa yo pran bòs la ou byen. Ou! Ou sot tonbe! Pip! E sonje goun ti pwovèb kreyòl ki di, lè ou sot pi wo ou pran pi gwo so. Men si se travay ou tap travay. Ou ka pran move souflèt nan lavi. Yon move tanpèt ka pase la lansanm avèk yon bòw. Men se ou k te travay ou gen pou releve ankò. Gwo van, gwo tanpèt, w ap pliye, y ap souke w, gade n yo ap brase anndan w, men ou se ozo, w ap rekanpe ankò. Ou gen pou rekanpe ankò. Men lè se sak pa sa ou tap mache fè. Jou w tonbe pa gen leve pou ou non. E se youn nan bagay ki fè w wè sanksyon lòt peyi pran kont yon seri de dirijan nan peyi Dayiti ou kapab wè jan yo ap mègre, jan yo ap monte fig. Paske sa ou fè yo se pat chita ou te chita. Se pa avèk pwòp fòs kouraj ou ou te fè l men se vòlè ou t ap vòlè. Moun ki chita al travay, tout sa l ap fè l konnen l onèt ladan, yo p ap janm pran sanksyon kont li. Bon yo konnen l pa nan vòlè, yo konnen l pa nan fè sa k pa sa. Kote yo pral pase pou yo pran sanksyon kont li? Bon tout sa l gen l ka pwouve kote l fè l. Kote yo pral pase pou yo pran sanksyon kont li? Bon l pa nan finanse gang pou dwòg li pase? Li pa nan sak pa sa pèp ayisyen, li pa ka panike. Yo pa ka pran sanksyon kont li. Men lè ke son gwoup moun wap souse, e se pa pou san rezon depi 1900 jamè, ou wè politisyen yo toujou gon sèl diskou, moun nan katye popilè yo, woy men manman lavi, woy papa lavi, woy Bondye, woy sesi, se mwen menm ki pral retire nou nan tèl sitiyasyon, Depi dat nou nan labou, nap dòmi menm kòt ak kochon. Nou pa gen aksè avèk dlo, nou pa gen aksè avèk sante. Tout la sent jounen son sèl diskou. Se paske nou konpòte nou an fatra. Ebyen se yo menm ki toujou ansanm avèk yon pèl, ki toujou ansanm avèk yon rato, avèk yon ti pikèt bwa kap pike fatra. Jou pa gen fatra ankò, moun sa yo pa egziste. Jou nou deside retire nou nan pozisyon fatra a, gon seri de mouch a ven k ap flannen nan tèt peyi a, nou p ap wè yo ankò. M klè sou sa m ap di ou la la. Moun nan ka panse l ap byen pase, ou ka wè l ap byen pase. Men, jou ou pa la, moun sa pa fouti anyen nan lavi. Donk, tout diskou sa yo, tout pawòl anpil sa yo, dènyèman m ap tann yon mizik ki fèt depi 1987, pèp ayisyen, k ap pale de moun Lasalin. M al tonbe nan yon mizik ki fèt an 1994, k ap pale de moun nan Site Solèy. Afè yo pa bon, lavi a di. Jiska prezan se toujou menm bout bwa. Chèf monte, chèf desann. Gouvènman monte, gouvènman desann. Tranzisyon monte, tranzisyon desann. Koudeta sou koudeta, moun yo toujou vire nan menm sitiyasyon an. Fòk nou konprann. Se gras ak nou ki fè yo sa. Jou nou deside nou menm fon efò ansanm ak tèt nou, nou pap tande yo ankò. Yo panse yo son bagay men se pa vre se ou k fè yo sa. Ay tout moun bezwen yon gwoup moun ki nan menm pozisyon, menm sitiyasyon ansanm avè yo pou yo pase monte. Tout moun bezwen sa. Lòt la pa ka manje, mwen pa ka manje tou. Olye nou travay ansanm pou wè kòman nou tout te kapab jwenn manje nan kominote a, men ti sa m genyen an, mwen fè lòt la ap achte l byen chè. E lajan k nan men m nan mèt poze m, sèke moun ki pi wo a li menm li pral souse l nan men m tou. Men, se kwa listwa? Eske w konprann bagay yo? Donk, pou yon kay koute lajan sa, fò di m ki sa kay la gen ladan l nan peyi Dayiti, nan yon vil pwovens. Di m ki sa l gen ladan l, li pa byen konstwi. Ayy, frèz e sè byeneme, nou kapab konprann? Gon seri de kay m ap gade Okap. Gon seri de kay tou, ansyen kay ki konstwi sou zòn Bourdon, zòn Nazon, anndan pèp ayisyen. Yon seri de ansyen kay. Ou wè kay yo bèl, kay yo nice. Kay yo gen espas, yo gen bèl fenèt, yo gen bèl pòt. Tout kò kay yo pentire. Nou pa pwodui non pèp ayisyen, sou oken fòm. Yon seri de kay ki gen Okap, men se ansyen kay yo ye. Wap gade avèk sa kap konstwi nan peyi a pa rapò avèk jodi a ou wè son seri de simityè bon menm nan lòt peyi simityè pa konstwi konsa. On pakèt bout blòk, bout beton moun nan mete epi l di w li fè kay. Ou pa ka konprann anyen, kay la pa nivo, bout mi sa vin devan, sa fè dèyè, ou pa ka konprann anyen. Antouka, frèz e sè, lè m di w, Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, ou dwe panse se blag. Tout moun sou kou, tout moun ap chèche yon gwoup moun pou yo bon sou li, ki nan menm pozisyon ansanm avè l. Antouka, an n repanse bagay yo frè m, sè m. Frèz e sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a, bon. Koripsyon an tout kote wi. Men bon mirak nou tap pale de mi. Men mirak pèp ayisyen. Ann gad videyo a. Mirak kap opere. Son peyi mirak. Min, sèl nan peyi sila pou wè jan de betiz. Mirak kap fèt pèp ayisyen. Kite mirak yo akonpli. An se le seyè k ban nou dan. Wi, mirak. Medam, matmwazèl, se mesye, jan kem te anonse ou, ebyen, yo detente izo. Ou kapab gade ti videyo sa, eleman ou wè k devan an, w ap wè l gen yon figi 8 kote, kòm yo rele oktogòn, kon sa yo rele kòz la, 8 kote, figi jewometrik sa, 8 kote, gade l byen w ap wè. Se misye sa. Antouka la polis degaje w fè travay ou bon sou sou sa Frèzisa byeneme ebyen genyen direksyon imigrasyon ki anonse li pap resevwa demand paspò apati de 20 janvye 2023 nan yon twit ministè enteryè a fè jodi a menm. Li anonse Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon kanpe demand paspò apati de jodi a nan sant ki nan ri Pechima, Petyonvil e ki nan biwo santral li ki sou Lali. Toutfwa, biwo imigrasyon mete kanpe 3 nouvo sant k ap kòmanse fonksyone apati de lendi 23 janvye, Yon premye nan yo chita nan lokal Jinazyòm Vensan, Ri Women, Pòtoprens, epi yon dezyèm ki nan Pak Sent Terèz nan Petyonvil, twazèm nan twouve l nan ansyen lokal bnc nan Pak Endistriyèl Sonapi Lapouvri mèkredi 25. Donk, yon moun ki gen pou al fè paspò, ki te konn ale sou lari, donk se twa nouvo lokal sa yo apati de lendi. Wap kapab desann pou al fè paspò e sa nan Sonapi a ap ouvri mèkredi. Medam matmwazèl e mesye nan Jeremi map fèw konnen gen yon gwo ensidan ki rive, yon dife eklate nan depo kabiran nan vil Jeremi pandan sèvis sapè ponpye nan komin nan disfonksyonèl depi yon bèl bout tan, lokal sa ki twouvel tou pre prizon sivil nan vil la. Pou kounya a, ebyen popilasyon an t ap tante etenn dife a, divès paran ki gen moun ki nan prizon an te kanpe devan pòt prizon pou wè kòman yo te kapab pote prizonye yo sekou. Epi tou gen chèf pakè Pòtoprens lan, Mèt Jacques Lafontant ki konteste desizyon Konsèy siperyè pouvwa jidisyè a yè jedi a devan ministè lajistis, Mèt Jacques Lafontant denonse e li di se yon vas konplo pa divès avoka san bliye manb òganizasyon dwa moun ki fè ke CSPJ sanksyone l pou sal imaj li Lafontant fè konnen pakè a pap chome yap kontinye travay nòmalman. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w. Ba w lavi ak la sante. Bonjou bonswa tout moun non pa mwen se fouco nap kwaze nan lot video orevwar a la prochèn bizou bizou one love.